Li pa renmn mwen, li fèm bwè yon pakèt bann tete m tonbe fè makak tou, kounya lap vin dim oh sam te fèl. Genlè li te gen bon lwa vre. Non li genlè te gen bon lwa vre wi. Li nan te ale epi tout bagay yo disparèt. Youn ba yo la, sèl poud yo k rete. Banm pran nan kout poud non pou menm ap vin anfle la. Mwen dòmi tou, e kòm fèm mal. Mwen menm di sa mwen pa manke fè. La se wout pay, elèy pase. Sent lanmou, sent lalin, sent solèy. Manzè rele Rosny Salcombe. Tanpri souple, fè manzè mache deyèm toupatou. Toutan gen poud nan peyi a. Map koze ak ou, La se gout manzè. Tanpri souple, sent lanmou, sent solèy, sent, sent poud, rale manzè ban mwen. Rale manzè ban mwen. Fè manzè vin damou ak enwen lakay la a. Pou m fè jan m vle, manyen kote m vle. Pou manzè vin kouche sou mwen, pou m pa bezwen ankò. Pou m fout li gwòs, tout bagay. Oh bonswa ti pitit. Bonswa. Ou pa konn ki se yon ti cheri? Ou pa konnenl? Oh ok. Ti pitit la pa konnen non.